Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. N ap salye tout moun ki enpe patou, sa ki ann Ayiti, sa ki aletranje. Mèsi pou pasyans ak atansyon n, pou fidelite n, paske nou fè yon feso sou chanèl sila. Se pati, Yè, manifestasyon onivo de vil Jakmèl. Manifestasyon pou ki sa? Se jis pou kapab mande ravisè yo pou libere. Demwazèl sa ki rele Velinda yo te anlve sa gen de sa yon semèn e plis nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens e yo vle pou ke mesaj sa rive jwenn otorite yo. Mesaj sa rive jwenn mesye yo ki kidnape Velinda ki se etidyant Cedi ebyen jiskaprezan oken sinyal. Velinda toujou nan men ravisè yo. Ebyen juste pou yon ti rapèl fò n di ke Velinda elle a été enlevée la semaine dernière manman li ki potko konnen nouvèl la donk yo te eseye fè tout sa yo kapab pou kache manman an nouvèl la an atandan liberasyon Velinda ebyen lè manman an vin konnen nouvèl la manman an tonbe tèt nwè manman an mouri. Apre sa, se pral tou pa papa paske notre informateur au niveau de la ville de Jacmel, il nous fait croire que papa ki se yon bòs mekanik, ebyen misye lopital pou kouwè l ye la. Donk yon sèl kòz, m ta kapab di li anjandre 2 lòt koz. Sa fè yon action pour 3. Ben! Mesye, soyons sérieux! Kèlkeswa lajan nou ta pral fè. Pa rapò a rapt sila, mwen m panse ke li ta evidan pou ke nou gen yon espri de mansuetid, kòm mwen toujou di sa, ki ta dwe monte nan tèt nou, pou di ke, ben ekoute, nou kidnape l, manman n konnen nouvèl la, manman n mouri, kèlke jou aprè, son père est hospitalisé, ebyen fò n lage l. Si n pa lage l, papa a ka mouri e li menm tou li konnen manman l mouri aparaman. Bon, sèl si nou ta mete l on kote pou l pa gen aksè ak yon ti bri menm. Donk lè l vin konnen nouvèl manman l mouri a, ki enpak? Donk m gen presyon ke menm lè nou fin lage Velinda Charpentier, li pral gen anpil domaj e l pral gen pou l fè anpil reparasyon nan vi li. Se kèlken apre liberasyon li ki ta dwe al jwenn yon psikològ. Bon, apre sa, fòk. Li mete fanm nan fanm li pou refè vi li paske se akoz dèl ke sa maman est mort se akoz dèl ke papa li preske nan deklen jounen jodi a ben ekoute dan la vil de Jakmèl gen yon manifestasyon ki te fèt nan dat 26 me an pou kapab egzije liberasyon Velinda Charpentier. Les gens qui étaient dans les rues yo mande gouvènman an pou kapab asime responsabilite l. Yo mande gouvènman an pou kapab fè tou sa yo konnen pou pèmèt ke demwazèl sa a li jwenn libète l, yo lage li. E m ta kapab di moun Jakmèl di y ap rete mobilize e nan jou k ap vini yo si Velinda Charpentier pa lage yo kapab pase nan yon lòt faz. Écoutez ce reportage avec l'un de nos confrères à Jacmel. Plizyè santèn moun nan komin Jakmèl òganize yon mach pasifik jounen madi a pou mande liberasyon Velinda Charpentier ki anba men ravisè yo nan lakou Pòtoprens. Moun sa yo ki te gen nan men yo plizyè pannkat ki te make divès slogan te montre yo trè kritik anvè pouvwa Jovenel Moïse la atravè ansanm chante yo tap klenwonnen sou pakou mach la. Kèk nan patisipan nan mach sa a di yo bouke avèk fenomèn kidnaping ensekirite a pandan yo egzije Liberasyon vye Linda Charpentier san okenn kondisyon. Nou pran lari pou n mande liberasyon san kondisyon vye Linda ke yo kidnape depi jedi avèk mennay li. Alò kidnapin sa a pèmèt ke manman vye Linda mouri. Jodi a n ap mache si tout fwa yo pa lage vye Linda. Nou pral pase a yon lòt faz. E nou pote pikèt nou la nan lari an pou n mande non sèlman liberasyon Felinda Charpentier, pou n mande tou pou pouvwa kwoupyon sa a pran responsabilite l, al ban nou, al ban nou Felinda, kaka nou Felinda, ban nou Felinda paske nou bezwen l. N ap di se pou rezon sa ki fè nou la maten an pou n kapab kontinye batay pou plede tan kont kidnaping, kont ensekirite. Jounen jodi a sa k ap pase la li entolerab e se sa k fè nou pran responsabilite nou non sèlman nou te toujou ap denonse men n met pye n sou beton an pou n di non e n fèk kontinye batay fòk Jakmèl lanse mesaj la lanse mobilizasyon jeneral la kont kidnaping nan peyi a. Dezyèm manb katèl meri Jakmèl la Lodi Seza k te prezan nan mach sa a rete kwè se tout pitit Jakmèl ki dwe leve kanpe pou fòse ravisè yo libere Velinda Charpentier ki anba zig yo depi plizyè jou. Sa kap pase a li konsène tout moun. Li pa kesyon de otorite, men li kesyon de moun. Donk sa kap pase a, piske nou tout nou konsène, nou tout nou ka viktim, paske pèsonn pa egzan. Donk nou menm nou di, nou kont enpinite, nou kont kidnaping e nou tyen aske. Jakmèl, Bagay sa a li menm li pa rive sou nou, donk n ap goumen pou yon sèl bagay, piske nou vle liberasyon, nou vle aba kidnaping, n ap di aba kidnaping, nou tyen aske nou jwenn liberasyon pou Velinda. Se te okazyon tou pou yo te mache lage plizyè lekòl ki twouve yo nan santre vil la yon fason pou esprime sa k ap travèse yo. Li enpòtan pou n soulinye nan minit n ap pale la a manman Velinda Charpentier li menm kouche sou do nan yon mòg Bagay yo grav. Fò n di aprè manifestasyon sila oubyen mach pasifik sila ki fèt nan dat 26 me 2021 an, Ebyen lè proche de Velinda Charpentier nan zone kote li rete toute la zone a été bloquée dans la journée du 27 se yon mannyè pou dire ke ebyen Jacmel leve kont kidnapping sila a tout otan Velinda Charpentier pa jwenn liberasyon l ebyen Jacmel pap ouvri la vwa wout Jacmel pap gen aksè ak lot kote. Donk moun Jakmèl ap bloke tout wout. Boutèy kraze nan mitan lari a la. Yap mande liberasyon Vilina Chamanthe. Ala konplike la maten an la. Waw gad kijan moto ap pase kijan moun ap pase la. Ala trè konplike. Ap gen depresyon nan jou k ap vin la, bagay yo ap vin pi rèd toujou. Ap gen pi, ap pral gen gwo kouri. Gèèt! Kay Belinda Charpentier men gen sak pase la yo bloke rout anwo anwo pa moute anba pa desann men gen bagay la maten la nan sak mèl kote yo bloke zòn ka Belinda Charpentier maten an la kay la rèd la kèèt. Ebyen merci la famille mwen panse ke poz sou kidnapping nan li ta prale. pandan yon bon ti tan. Men finalman se fo, paske gen plizyè gwoup k ap opere nan lakapital ayisyèn e nou swete ke kan ti a seselfe li ta fèt pour de bon, paske notre société elle est pourrie. Kisa ki kapab retire nou kote nou ye jounen jodi a la? M pa kwè se otorite, men m kwè se pwòp ayisyen ki pou pran konsyans de tèt yo. Nou pase prè otorite. nou pase pran dirijan politik, nou pase pran òm dafè, nou pase pran nou menm ki nan popilasyon an paske dèfwa nou nan ipokrizi ak tèt nou tou. Fò n di sa. Fòk nou deside pou n di ke ekoute ojodui on dwa fè un feso pour dire que Ayiti ne mourra pas. Merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir ke vous appreciez le travail epi après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.